Aprè deklarasyon premye minis Ariel Henry, Si nou kite ti tonton sa a, se li menm ki kontinye ap deside pou nou, nou kite l nan tèt peyi a ap charabya, gang ap touye nou tout e mouvman Bwa Kale a ap pase anba pye pèp ayisyen. Premye minis Ariel Henry. Gwo jodi fèt travay la deklare, Menm si gang yo ap touye nou, menm si gang yo ap vyole nou, menm si gang yo ap masakre nou, menm si gang yo ap kidnape nou, menm si gang yo twomatize nou, fè nou pa ka soti al regle okenn aktivite, Men jwèt bosal bwa kale sa pa fèl rete tèt frèt kite gang yo touye nou paske li menm lap travay pou nou pèp ayisyen ou ka panse se paròl map fè men pral fè w tande deklarasyon premye minis lan ak de zòrèy ou e gade bouch premye minis lan k ap fè l jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre, manti kaba. Mouvman Bwa Kale a kontinye ap pousib chimen l sou tout teritwa nasyonal la. Medam, matmwazèl e mesye debake nan Ansapitre, popilasyon an arive depoze lapat sou de endividi. Nou pral prezante ou yo. Desann nan dezam, popilasyon an depoze lanpat sou yon gwo towo, sa w tande a Bwa Kale. Nan komin Carrefour, popilasyon an depoze lapat sou yon fanm izo. Fanm sa se pa nenpòtre ki pèp ayisyen. Son fanm ki konn al distrèl e non sèlman sa tou ki chache lòt fanm se biznis fanm li fè nan baz 5 segond. E sa ki grav yè nan kafou fèy gon bandi yo depoze la pat sou li ebyen gon dam ki parèt li di humm podyab fanm sa pase move moman m pral ba ou detay yo rale chèz ou chita konfòtableman fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo. zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an, e kont sa a ki se te, Zwezo a vole, trip li pandje. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se fil ak egui. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Papa m gen yon jaden sof nan nwit ou kapab al rekolte ladan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan komantè la sa ap fè nou plezi. Bwa kale nan Carrefour. Medam, matmwazèl e mesye popilasyon an depoze la pat sou yon fanm. Fanm sa ki se fanm bandi yo. Dam nan se yon pwostitiye e non sèlman sa tou, se li menm ki fè rekritman yon seri de bèl ti gengenn kawòt byen jòn pèp ayisyen pou mennen nan baz gang nan. Donk, lè w tande krèy ap òganize, se li menm ki tcheke fanm, se li k peye fanm pèp ayisyen. Se pa ti biznis piti. Ebyen medam matmwazèl e mesye nan carrefour yo depoze la pat sou fanm sa so tande a bwa kale. Nan carrefour fèy popilasyon an depoze la pat sou yon bandi. Bandi sa yo ap mete bwa pou li. Pandan yo ap mete bwa konsa Epi misye endispoze pase li kòmanse ap prepare l pou l al jwenn bawon. Popilasyon an kontinye ap mete bwa pou li. Epi gon dam ki parèt, kè l fè l mal, li di, podyab, yo pap yo pran dam nan tou. Li di yo ap bat vòlè, yo ap bat gang, moun k ap touye moun, moun k ap kidnape. Si w pa ka vin gade, pa gade. W ap vin di podyab, e nonm ou? Oh frères et sœurs bien aimé monchè fi a pa pasan ba bwa kale men yo fè penso pou li humm oh oh nou kwaze ansanm avèk tip sa ki fè konnen l son king king pa nan jwèt men janm wè misye ap ouvè kòl la pinga lè bwa kale a rive sou mwen w kouri pinga lè bwa kale a rive sou w pa ret kanpe an king vrèman pou w pran bwa garçon frères et sœurs Gade ti videyo sa a non. Pa gen pwoblèm gason, gwo zamou nan men w pouse, pouse bourik ou. Kontinye niche, niche niche w non, niche l, bobo l, souse l. Sofke m konnen Bwa Kale pa nan tout literati sa ansanm avèk okenn gang nan peyi a. pou se bourik ou garçon. Frèm ak sèm kap koutem li enpòtan tou poum atire atansyon ou sou dosye sa. Lè ke nou kenbe yon bandi avan menm nou bali bwa kale a fòn fèl pale ban nou. Kiyès ki bòs li? Kiyès ki ba li zam? Sa yo ekstrèmeman enpòtan tou. Se sa ki pral fè kè politisyen yo pi sote toujou. Se sa k pral fè oligak kowonpi yo, yo gen plis dyare. Fò n fè bandi a pale. Si n ta ba li dis bwa kale, si l pale ban nou lè konsa n ba li sèt bwa. Est-ce que tu comprends? SOS pou departeman Grandans, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, gen 2 bato ki soti zòn Vilaj. Andedan bato sa yo ki chaje ansanm avèk nèg baz 5 segond ki pran direksyon Grandans. Donk moun nan zòn nan silvouplè Anpil nan bandi sa yo nou konnen yo soti nan gran Sid la, yo vin ap ouvè kò yo la nan Matisan. Menm si yo se moun nan zòn nan, men fò n pa ezite ba yo bwa kale. Paske si n pa ba yo bwa kale jounen jodi a, aprè de twa mwa, aprè de twa lane, ebyen menm nèg sa yo pral fè w oblije kouri kite ti kabrit ou, kite ti bèf ou, kite ti kochon w, ranmase tout pitit ou pou w ap kouri kite tè w, kite tout bagay nèt. Fok ke nou pa nan rans ansanm avek bandi. Pad kesyon se ti moun ki la ou pa konn nan ki zaki te ye pandan bel bout tan ou pat janm wel nan zon nan. Rete veyatif. Yon nonm ki te pati k rantre potoprens li fe 5 dizan I pat janm fon kout pye nan vil provens lan. Epi ou al vini on jan avek ti ti kanson l anba boundal on ekip ti cheve yo pa konprann yo pil tatoo etc. Tatou yo mal fèt tankou se desen yo fè sou yo, fò nou pa nan rans ansanm ak yo. Fòk nou pa nan rans ansanm ak yo, mare yo byen mare ba yo sa yo merite. Pa sitire okenn okenn bandi nan zòn bò lakay nou. Bourakale nan komin Ansapitre, Medam matmwazèl se mesye de jenn gason sa yo wap gade la a se de jenn gason ki soti nan zòn jirado gade vizaj yo byen si tout fwa nou ta rekonèt yo popilasyon an poko pase yo anba bwa kale yo bezwen byen enfòme pou yo konnen eske gen moun nan zòn nan ki rekonèt ti mesye sa yo donk si pa gen moun ki rekonèt yo si pa gen moun ki vin reklame yo ebyen yo pap ka retounen kote yo te soti a, yo ap tou ret pran bwa a nan komin Ansapitre. Bandi yo panike nan komin Kwadèboukè. Yè Ti Magali fon bèl kou, ebyen medam matmwazèl se mesye maten an la a, bal chante nan komin Kwadèboukè. Ou konnen, baz 400 mawozo yo panike paske yo pa konn ki koulè bwa k ap rive sou yo, e la l di a. Donk an se sans pou ke yo kapab entimide moun paske yo santi popilasyon Kwadèboukè a fas ansanm avèk Bwa Kale a k ap pase monte, chalè bwa k ap monte tanzantan yo santi bwa ap rive sou yo. To ou ta, ebyen yo kòmanse ap pran pòz, wi yo pap tonbe, yo pa konn dous fasil, patati patat, e m konnen depi bwa sa ap rive sou depi w se bandi, ou pa ka kanpe se kouche pou kouche pou pran. Ala traka pou lave kay tè. Donk moun Laplèn rete mobilize paske nan tan pase yo pèp Ayisyen, on moun ou te pè mache Laplèn, se pou ti bourik twa pye, se pou lougawou, se kout len. Se moun ou konn wè k konn ap vwayaje sou pòpòt bannann, sou bwa bale nan laye, se sa yo k konn fè w pè. Men jounen jodi a se bandi k ap banbile. Li lè li tan pèp ayisyen pou tradisyon sa yo retounen. Dekwa lè n ap soti nan nuit pou n soti ansanm avèk twa fèy toptop nan dèyè pòch nou. Medam matmwazèl se mesye bwa kale nan dezam jan wap gade foto sa la ayayay gen bon Dye pèp la depoze la pat sou misye depi plizyè mwa ebyen zòn pas kamis se bandi kap fè la pli e le bo tan ebyen medam matmwazèl ze mesye moun dezam pran ti grenn sa toujou nan bwa kale donk bandi yo kap ouvè kò yo nan zòn nan. di ke popilasyon an pa ka ba yo bwa kale paske yo gen ase de materyèl nan men yo pou yo koresponn ansanm avèk popilasyon an. E si moun nan Latibonit panse ke yo pral pran yo nan dyab, en en se lave men si atè. Ebyen nan ka sa pèp ayisyen moun ba Latibonit, ki fè mesye yo konprann yo ap mache ansanm avèk poud tabak, yo ap mache ansanm avèk sitwon nan pòch yo. Donk si nèg yo simen poud yo konnen fason pou yo aranje yo pou yo debake, se fè ki koupe fè, vle pa vle, vole ponpe, bwa kale, yo ap kontinye sakaje bandi. Ensolit nou pou jounen jodi a, jan n ap gade imaj sa a. Èske w wè kot kòripsyon an rive mesye? M poko janm Hehey non non non non eske misye pa merite yon ti bwa kale pèp ayisyen Boss Maximo wi kap ranje yon kawotchou epi gade senti kilòt boss la sa pa fouti yon boksè sa son kilòt. se lave men siyatè. Premye minis Ariel Henry panike. E se pa sèlman li non se tout gouvèneman an. Premye minis lan ki fè konnen pou n pa fè jwèt bosal sa a. Menm si n ap soufri anba men bandi yo, menm si yo ap touye nou, men rete tèt frèt paske li menm l ap travay pou nou ansanm avèk kominote entènasyonal la. Ala traka pou lave kay tè. Men medam matmwazèl e mesye pou nou rantre nan dosye premye minis Ariel Henry bon m eksplike w nan dat ki te 28 avril la premye minis lan pale ansanm avèk prezidan Senegal la ki se Macky yo echanje sou sitiyasyon peyi Dayiti Ariel Henry felisite prezidan Senegal la pou soutyen l ansanm avèk pèp ayisyen an, m pa konn ki pèp, pèp ayisyen bon. Ariel menm felisite prezidan an paske li te fè apèl ansanm avèk konsèy sekirite LONU an pou voye fòs lòd nan peyi Dayiti pou vin retabli lapè sou tout teritwa a. Ala traka pou lave kay tè. E prezidan Senegal la tou remèsye premye minis Ariel Henry sou twitè, se ti twit kap fèt, se lanmou pèp ayisyen pou apèl sa a premye minis lan te fè ansanm avè l sou sitiyasyon peyi Dayiti. Donk Senegal se zanmi Ayiti e yo ap rete soude pèp ayisyen. Humm. Medam matmwazèlz e mesye, sonje m di nou, nèg yo pap janm renmen mouvman bwa kale a, paske yo menm se entèvansyon militè yo ap veye pou vin pwoteje yo, epi w vin vòlè resous natirèl nan peyi a. Premye minis Ariel Henry, nan okazyon jounen fèt travay ak agrikilti, PM nan salye popilasyon ayisyèn nan, e non sèlman sa tou, li fè yo konnen rete tèt frèt paske lap travay pa fè jwèt bosal bwa kale sa si se mwen menm kap diw ou ka pa kwè men ansanm avèm pèp ayisyen ann al kase mete nan bòl premye minis Ariel Henry. Map salye nou tout jodi a premye me 2023. Nou salyew tou premye minis. Ki se jou travay ak agrikilti. Ok. Wè depi lè w kòmanse a, m gentan wè w fè 25 jou repetisyon ansanm avèk fèy sa yo k devan w nan pou w ka li kreyòl la. E moun ki travay videyo a m konprann pase PM nan mal li kreyòl la tanzantan n koupe videyo a. An n avanse pèp ayisyen. Mwen vle jodi a fè yon rale sou kesyon ekonomik ak sosyal yo paske se 2 faktè ki ka ede nou regle pwoblèm peyi a. Mwen konnen li difisil pou nou fete travay lè nou gen anpil jenn fanm ak jenn gason ki pap travay. E ki bezwen kite Chomeko. Mwen konnen li difisil pou nou fete. Agrikilti pandan pwodiksyon nasyonal la ap bese. Mwen konnen gen anpil peyizan ki. Kite plantasyon yo ak tout rekòlt yo. M gen enpresyon yo travay video a bout pa bout pou Ariel pase Ariel paka li. Hey! Gad nan kisa pèp ayisyen an tonbe wi mesye! Akoz ensekirite. Se sou pwoblèm sa yo mwen vle pale ak nou. Pa gen pwoblèm, ann ale granmoun. Men, sa k ap pase nan peyi a depi kèk jou pa ka kite e pa dwe kite pèsòn endiferan. Ayiti chwazi demokrasi. Ki demokrasi? Ki bò? Ki kote? Non, tout moun ka vin pale nou demokrasi men se pa ou menm. Non, non, non, m pa p aksepte yon bagay konsa. Tout moun ka vin pale nou de demokrasi men se pa ou konpè. Eh eh e pa ou menm dènyeman Claude Bedford te rele pou al reponn kesyon sou asasina prezidan ou revoke la? E pa ou menm non si te nan touye prezidan, prezidan eli demokratikman? Ou menm kap vin pale nou de demokrasi, ki Ayiti? Ki demokrasi? E pa nou menm tout la sent jounen kap fè koudeta a? E pa nou menm tout la sent jounen kap kraze kap brize epi nap pale de demokrasi ayiti chwazi demokrasi ki ayiti ki demokrasi men se kwa listwa pèp ayisyen he. Mete nan bòl nou granmoun. Kòm modèl gouvènman. Aha! Ah bon! Demokrasi kòm modèl gouvènman, imajine w, ou gon dal asasen nan tèt on peyi, ou jounalis ou denonse yo, yo voye menase w, si w pa fèmen bouch ou y ap tire w, epi Ayiti chwazi lademokrasi. Ki jwèt ki bwa kale ak bosal la? Eske w wè jan premye minis lan san kè san konsyans pèp ayisyen? Sa vle di ou wè si n kite pil bandal asasen sa yo nan tèt peyi a se wè na wè sekirite nan lòt peyi wi. Pwoblèm ensekirite a pap janm rezoud nan peyi dayiti. Ki jwèt ki bosal la? Imajine w ou nan yon peyi, 20 mwa, moun ap mouri, gade non, masak ap fèt sou masak, gouvènman pa pipe yon mo, li pa di nou mouri, li pa di simityè ret vid. Ariel tankou yon granmoun ki gen fwaye li, Li gen madanm li gen pitit olyel bay madanm nan kob pou fè manje pou timoun yo manje li leve lal nan kafe ansanm avèk lajan an epi aprè midi mache tchatchay antre nan kay la lap gade tout moun se konpòtman ebyen gouvèneman sa ki la pèp ayisyen. Ki jwèt ki bosal la? Men lè gang yo ap rache nou, lè yo kidnape nou, yo ap vide gonm sou moun, yo ap vyole jenn fanm ak jenn gason sa pa bosal? Lè yo ap masakre nou sa pa bosal? Oh Bondye papa! Sa yo pa bosal, men 3 chen mouri a letranje. Wouch PM nan gentan atriste, kè l, sante l, tèt li, li malad pèp ayisyen. 3 pinèz mouri an Frans. Gade non l gentan ou pote senpati l ansanm avèk papa l bòs li. Nou panse ak moun sa yo n ap janm gen sekirite? Gang ap janm gade ti sin kite yo la? Sin pa pase pran yo tou nan bwa kale a kale zonyon tann sòs. Tèt frèt. Tankou sa fèt nan vil Okap la. Men dan la men, lapolis ak pèp la ap mare tout bandi e ap remèt yo bay lajistis. Ki lajistis? Ki lajistis premye minis? Ban m ti limyè pou m konprann. E pa minis jistis ou a nan jou pase yo ki di nou defann tèt nou? Sa se 1. E dezyèmman tou, minis jistis la deklare y a des territoires perdus. Donk li pa rekonèt sa yo. Epi m pral arete, m pral mennen bay lapolis pou lajistis jije. Pou menm ou poko janm prezante devan lajistis. Non ki site nan touye prezidan. Olye w te reponn kesyon lajistis, men otorite k te rele w la se revoke w te revoke l pito, epi w ap pale m de lajistis. Hehey! Ala traka pou lave kay tè pèp ayisyen sa n t ap chèche nan mouda dyab la n kwaze avè l. Men sak Ariel tande. Men nan ki nivo nèg yo kriminèl nan peyi dayiti. Kite m fè w tande nou. Gouvènman an, jan m te toujou pwomèt nou, ap travay ak patnè lokal tankou entènasyonal. Kite mele nou. Kite mele m w ap travay ak patnè lokal, entènasyonal. Kite mele nou. Sa sa itil nou? Se 20 mwa w gen nan tèt peyi a wi. plis ensekirite, plis moun pa ka manje, gaz monte 2 fwa, moun ki nan klas mwayèn nan fini tankou kreyon. 20 mwa yo depi w ap travay avèk patnè entènasyonal ou yo, 20 mwa yo depi w ap travay ak patnè nasyonal ou, okontrè se ou menm ki vin pi rich, nan yon ti tan tou kout gade nou y ap achte machin 150, 160 mil dola, y ap achte kay 500, 700 mil dola. Men ki te mele nou ap travay a goch wap travay a dwat. Se bwa kale nap mete sou vakabon pou n soti pou nou ka al brase lavi wi. M te pale nou. Pou nou tabli sekirite nan peyi a. Vle pa vle, wè pa wè, sa gen pou fèt. Wi nou konnen, vle pa vle, wè pa wè, moun ap mouri sa pa gade w, wap tann entèvansyon militè k pou vin pwoteje w. Osi senp ke sa. Nou pap bese tèt devan bandi. Nou, Ayisyen, nou se yon pèp vanyan. Ki nou? Ou nan pèp la tou? Ki kanpe devan yon lame ki te pi fò pase nou. Depi ou wè nèg yo bezwen fè wont sèvi kòlè yo rale dosye 1804. M pa konn si w wè sa. Oh Dessalines, oh, oh lame franse, yo te pi gran. Men nou menm nan jenerasyon pa nou an ki sa n fè? Bann dirijan salòp, bann dirijan parazit, bann renmen byen san swe. Nan epòk Dessalines nan sa vèk bout zong yo, se menm zam franse yo ankò yo te konn al vòlè. Yo te itilize tout teknik pou kwape kolon an. Yo make moman pa yo a. Men nou menm jounen jodi a, nou pa p batay ansanm avèk yon fòs etranje. Se menm nou menm nan kò ki fin gangsterize peyi a. Nou pa ka prale dosye 1804 foure la a. Desalin, Kristòf, pou site sa yo sèlman. N make moman pa yo, yo fè listwa. Men nou menm, plis pase 200 zan apre lendepandans, ki sa nou fè? Nan 10, 15, 20, 30 lane ankò, ki sa timoun yo ap kapab etidye de nou? Se chak jou nan lòt peyi yo, Yo kreye de ero. Men nan peyi dayiti, pa ane konbyen Desalin nou kreye. Men on dire se plis esklav mantal nou kreye. Se plis parazit pèp ayisyen. Plis esklav volontè. Depi w wè yo bezwen fè w wont, sèvi kòlè, Yo rale istwa Desalin nou se gran pèp. Bon nou se gran pèp konsa, nou te bat franse, epi jounen jodi a, n ap chita nan anbasad franse pou wè kòman n te ka jwenn entèvansyon militè, nou sanwont twòp dirijan. Bon nou gran pèp konsa, nou te fè sesi, nou te fè sela, epi nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite lakay nou. Tout jounen n ap mande èd pou nou bay pèp nou manje. Monchè gen de bagay anvan nou ta retounen ap repete yo antanke dirijan fò nou ta gade dèryè nou, pa vin fè wont sèvi kòlè. Dèfwa pèp ayisyen, dirijan nan peyi dayiti konn vini yo fin prezante yon diskou, men m gentan santi aprè sa yo pral rele anbasadè a pou di eskize m ou konnen se pèp la fò n pale pou yo. Atò pèp ayisyen kòman w te ka konprann a chak fwa nou bezwen fè wont sèvi kòlè bat lestomak nou hoo Dessalines te sesi zansèt nou te sela hehehehehe epi la France menm rete konsa lap gade nou lè n bezwen ti entèvansyon militè nou nou pral he silvouplè gang yo ap touye nou fon jan touye yo pou nou bon nou te gran konsa. Nou te make listwa konsa epi nou pa ka kenbe eskanp figi nou? M poko janm wè dirijan sanwont pase dirijan peyi Dayiti. E nou fè 1804? E nou fini ak lesklavaj? Se nan tèt ansanm n ap mete yon bout nan zafè gang ak ensekrite a. Map pwofite di tout moun ki vle pran woulib sou fristrasyon pèp la sa pap pase. Polisye nou yo ak tout kòmandan yo bay yon bèl egzanp detèminasyon ak kouraj. Yo merite felisitasyon ak rekonesans tout nasyon an pou travay yo. M ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi, pou yo rete tèt frèt. O Letènèl Papa! O Papa! O Senyè! Ariel mande ansanm avèk konpatriyòt li yo, malgre sa yo sibi anba men bandi, rete tèt frèt. Ou se papa. Tande byen wi. Lè w nan fè kriminèl, men sa k pou rive nou. Ou se papa. Ou ap gade bandi a k ap rantre anndan kay ou ansanm avèk yon zam pèp ayisyen. Ou gen 2 pitit fi li vyole yo devan li vyole yo dèyè. Li vyole madanm ou li kouche w antanke gason met sou li. Li bat ou, li tire madanm, li tire pitit, li vole tout sa ou te pwosede. Men rete tèt frèt, gade bandi a, pa rale manchèt ou koupe tèt li. Bandi a kidnape madanm ou. Yo kouche l devan, yo kouche l dèyè, yo bat li, yo limen bout bagay plastik vide sou li, yo boukannen l, e yo egzije w pou vann tout sa w posede pou pote lajan ba yo. Lè w fin bay lajan sa, se ti kay la, se ti moso tè w t ap redi depi 1900 jamè, ou fin achte a, ou revann li pou peye gang pou libere madanm sa a. Si w jwenn bandi sa pou w mete bwa sou li, pou w elimine l, non, rete tèt frèt malgre tout sa l fè w. Ou pa ka fonksyone Ou gon ti kob nan menw ou soti ou pral achte pou fon ti biznis bandi kwazow li friz ou li pran lajan men rete tet fret. Bandi debake nan zòn bò lakay nou li masakrel touyel touyel touyel touyel touye ti bebe mouri jenn fanm mouri granmoun mouri jenn gason mouri li touye kantite moun li vle men rete tet fret rete ap gadel. E tèt frèt premye minis lan di w rete. Pa fè anyen kont li. Pa file manchèt ou pou ke w kwape bandi. Pa file manchèt ou pou bay bandi bwa kale. Premye minis lan di w rete tèt frèt. Gade bandi yo kap vyole pitit ou. Gade bandi yo kap kidnape w. Kouri pou yo di yo padon papa eskize m. Gade bandi yo k ap ransone, gade bandi yo k ap masakre, gade bandi yo k ap touye. Rete tèt frèt, pa fè anyen, pa fè jwèt bosal sa a. Pandan w ap defann tèt ou, apre minis jistis la fin di w, y a dè teritwa pèdi, defann tèt nou l pa rekonèt nou, li pa frekrete ansanm avèk nou. Ebyen jounen jodi a premye minis lan vini l di w fas a ensekirite pa defann tèt ou men rete tèt frèt malgre tout sa bandi yo di w. Atò nap ret kanpe gade granmoun sinik sa? Non m pat janm panse premye minis Ariel Henry te kriminèl nan nivo sa. Mesye yo se afè pa yo yo ap regle. Yo pap regle pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti. jounen jodi a premye minis lan prouve sa pèp ayisyen. Se zafè pa yo yo ap regle, pa panse yo ap regle dosye peyi, dosye pèp, dosye sekirite, retire sa nan lespri ou. Pase ke si minis jistis la di nou defann tèt nou, gen teritwa pèdi yo pa menm rekonèt bagay konsa. Jounen jodi a, fas ak bandi kap terorize, premye minis lan pa ka vini l di nou pèp ayisyen, rete kalm malgre tou non. Rete tèt frèt wi. Wap gade bandi a kap koud bal sou pitit ou rete tèt frèt wi. Wap gade bandi a ki san benyen ki gen sida k sot kote l soti kap kouche pitit fi ou rete tèt frèt wi. Wap gade bandi a kap rale kouto kap brase l anndan madanm ou rete tèt frèt wi. Wap gade bandi a ki pran pitit gason w li mete l ajenou devan li rale bwa li di souse rete tèt frèt wi. Kriminèl sa yo, kriminèl notwa sa yo nou kite ap dirije nou, nou panse pral gen chanjman? Ou panse yo ap travay pou peyi? Humm! Kale zonyon nou tann sòs. Mwen konprann kòlè yo. Mwen konprann yo ta renmen fini ak zafè ensekirite a sa a toutswit. Se pou sa, m ap mande tout moun kontinye kolabore ak lapolis, kontinye akonpaye lapolis, kontinye bay lapolis enfòmasyon sou tout moun ki sispèk nan zòn lakay yo. Peyi a bezwen retwouve lapè. Talè talè talè premye minis Ariel Henry. Kite m di w yon bagay bèl papi. Kontinye kolabore a lapolis bay enfòmasyon. Atò kounye a la m gen fòmasyon, m gen enfòmasyon sou Vitelòm pa vre? M pral rele lapolis tatatatatatatatata, men kote Vitelòm, men sesi, men sela, men se lòtbò. Lapolis mache l mare Vitelòm pa vre? Epi Vitelòm menm di l te nan touye prezidan an avè w pa vre? Eske kounye a la w ap fè menm jan tou pou debake devan lajistis? pou al di kisa w tap di a Badio? Kisa w te di nan otèl la ansanm avèk Vitelòm? Eske wap di, se pa mwen menm ki fè pawòl la, se Vitelòm ki di koze l wi. Li pa zanmi m pa rekonèt li. Eske wap fè menm jan tou? Hum! Yap debake devan lajistis, ki lajistis? Se pa jistis teritwa pèdi w la? Pèp ayisyen pa gen kanpe non. Se bwa kale li ye wi. Peyi a bezwen retrouve plis serenite. Peyi a bezwen sekirite pou n ka kòmanse takle lamizè, chomaj, grangou, malsite k ap toupizi kretyen vivan. Enben konpè, se serenite a n ap chache wi. E bwa kale n ap met nan mouda bandi sou tout fòm wi. Bandi a kòl, bandi a ti mayo, bandi ansanm avèk chemiz kat pòch, bandi an blan, bandi cheve kalalou, bandi a sapat, epi se serenite sa k ap pouse antre nou le pèp Akòz ensekirite, nou pèdi anpil djòb nan faktori yo. Akòz ensekirite, anpil Ayisyen pati kite peyi a. Ak ensekirite, jan li ye jounen jodi a, envestisè etranje pap vin envesti nan peyi a pou kreye djòb nou bezwen yo. Ak ensekite sa a, touris ak dyaspora pa p ka vin depanse lajan nan peyi a e achte pwodui lokal nou yo. Pou nou byen fete fèt travay, fòk gen travay. Peyi a gen twòp moun nan chomaj. Sa mande yon gwo konbit, yon tèt ansanm, yon pwojè nasyonal ke nou tout ka mete nou dakò sou li. Se sèl jan pou nou sispann ak chire pit nan mitan nou, pou nou bay tèt nou objektif nou ka reyalize ansanm. fòk sendika, ouvriye ak patwon kontinye travay ansanm nan bòn antant pou nou kapab kenbe djòb nou genyen yo e pou plis djòb ka kreye nan peyi a. Nan okazyon fèt travay la ane sa a, gouvèzman an ap salye tout travayèz ak tout travayè ki pèmèt peyi a kontinye fonksyone malgre tout difikilte y ap rankontre chak jou. Yon gwo kout chapo pou tout travayèz ak travayè ki nan fòs sekirite nou yo, lapolis tankou lame, k ap riske vi yo chak jou san gran mwayen nan men yo. Gouvènman an ap kontinye fè sakrifis, l ap kontinye fè demach pou ankadre yo pi byen e ba yo plis materyèl ak plis ekipman pou yo kontinye ban nou pi bon rezilta. Ki gouvènman? Ki materyèl? Ki sèvis? Hey! Non, Kèt genlè genlè m etranje kiyès Ariel ap di sa non genlè m pa ayisyen pèp ayisyen non paske dèfwa m gen lenpresyon dirijan nou yo ap pale men sa yon lòt nasyon se kòmsi se moun ki pa konnen yo kòm abolotcho blofè manti yo ap bay. Yo genlè panse nou pran yo oserye. M ap panse ak anseyan nou yo e m ap di yo mwen tande yo e mwen konprann revandikasyon yo. Gouvènman an deja fè yon gwo jefò pou revalorize salè tout anplwaye leta yo an 2022. Se nan dyalòg ak konsètasyon pou nou. An 2000 konbyen? Repran pou mwen. Pou revalorize salè tout anplwaye leta yo an 2022. Ok. An san 2022. Non non talè premye minis m confuse pi rèd. pi byen e ba yo plis materyèl ak plis ekipman pou yo kontinye ban nou pi bon rezilta. M ap panse ak anseyan nou yo e m ap di yo mwen tande yo e mwen konprann revandikasyon yo. Gouvènman an deja fè yon gwo jefò pou revalorize salè tout anplwaye leta yo an 2022. Se nan dyalòg ak konsètasyon pou nou jwenn solisyon pwoblèm yo. An nou bay timoun nou yo yon chans paske konesans se pi gwo byen nou ka ba yo. Ensekirite deja fè yo pèdi anpil jou lekòl. Fòk nou fè tou sa nou kapab pou pitit pèp la pa kontinye viktim e ka byen fini ane skolè a. Mwen pa ka site tout sektè yo, men jodi a se premye me, mwen gen yon mo spesyal pou peyizan nou yo. Y ap resi jwenn dlo, pou yo ka travay kounya. Pou moun k ap travay latè, pou madan sara yo. Vant nou tout se nan men yo l ye. Ou serye? Non, non, non, manti, manti Ariel. Vant ou pa nan men madan sara. E pa nan anbasad nou manje? Eeh. San yo, nou pa tap ka pale de pwodiksyon nasyonal. Ou manje manje peyizan an? San yo, pri manje tap kontinye monte pi rèd. Ok. Nou konprann sitiyasyon sektè a. Eeh. Men w konprann tout bagay, men kisa w fè? Ki sò, pase, yo toujou ap vini di nou, yo konprann yo, yo konprann, men ou konprann, ou konprann, ou konprann an tan ke dirijan, men ki sò fè? Se pa konprann nou bezwen ou konprann non, nan sitiyasyon, se aksyon k pou poze. 20 mwa depi wap di nou ou konprann lensekirite, ou konprann lavi chè, ou konprann sesi, ou konprann, men, a la fen. Bon konprann konsa epi poko janm gen aksyon ki ka poze, lajan ap dekese, ou tande sa ap vole a goch, sa ap vole a dwat, sa ap touche konbyen milyon chak mwa, ou pa ka konprann anyen, epi yo konprann tout bagay. Waww. Angrè, semans, ensektisid vin pi chè akoz lagè ki genyen an Ewòp la. Kounya se lagè an ewop la ki fè ke peyizan yo pa ka travay ok se lagè an ewop la wi ki fè peyizan yo pa ka travay ok lagè ikrèn ansanm avèk la risi a fè peyizan yo pa ka travay pèp ayisyen on dirè lè gè a potko deklare yo tap travay nan peyi a. Donk, sa premye minis lan ap di a, peyizan te konn jwenn li fasil. A e leta te konn kanpe ansanm avèk peyizan yo vrèman. Eske w alye kot kòripsyon an rive? Mwen menm lè m di w lè dirijan yo pran pòz, o, 1804 bat lestomak yo, Desalin, wi, lame franse lè konsa. Konpè Fabrice rete nan anbasad la, li di gade figi blofè yo, bann ti tchoul, bann ti restavèk. Manje ap gaspiye nan sèten zòn nan peyi a paske bandi bloke wout. Kisa w fè M raple m lè ke ou te monte an jwiyè 2021 ou te di nan 2 mwa n ap rezoud pwoblèm matisan men ojoudwi on è ou? Chak jou vini se diskou sosis sa yo ou toujou fè. A la fen, kisa pou nou fè avè w? Manje k ap soti nan zòn pwodiksyon yo pa ka rive nan mache. Agrikilti ak travay se fòs pou nou konbat vyolans ak grangou. Se tèm sa a gouvènman an chwazi ane sa a pou make dat premye me a. Ki kote n ap make l la? Nan tèt oubyen nan pye? Nou pral nan 2 je ansanm avè l pou n met so sou li? Eeyy ala kote gade blofè mesye se peyi dayiti. Ki se fèt agrikilti ak travay. Ahh granmoun. Se yon sektè ki bay anpil moun travay, menm si anpil nan yo ap travay nan kondisyon difisil san twòp ankadreman. Kiyès ki la pou ankadre yo? E toujou menm betiz yo wi. Kiyès ki la pou ankadre yo? Se kòmsi yo fini pèp ayisyen se yo k peyizan epi peyizan menm se premye minis la. Pay peyizan pa gen tan pou nan pil tenten sa yo. Se plante l plante, se aksyon l poze. Men dirijan yo chita la yo fè dilatwa yo pale anpil yo pale anpil. On dirè se yo menm ki pèp la nou se dirijan yo. Poukisa se mòd moun sa yo k ap dirije nou? Ki avni nou? Ay! Ayiti gen kapasite agrikòl ki ka pèmèt li bay tout pitit li manje. Chak jou n vini nou di bagay sa. Men ki sa nou fè? Ki desizyon nou pran? Ki aksyon nou poze? Se tris wi pèp ayisyen, lè chak jou yon moun vini l di w, oh nou gen manje wi pou nou manje, nou gen manje pou nou manje. Ou poko janm wè yon kretyen ki fin achte bagay moun kredi, lè l fin achte bagay moun yo kredi epi lè yo mande l touche, Bondye pa m nan pap janm kite m wont, Bondye pa m nan pap janm kite m wont. Leve men w anlè di nan Jezi dèt ou yo peye deja. Se pa sa non yo di w madanm. Se 3 ti mamit diri ou t al achte nan boutik moun yo pou w al peye kite sanwont. Se dirijan peyi Dayiti. Yo refize pran responsabilite yo epi tout laset jounen yo vin yo di w sesi sela wi nou ka bay tèt nou manje men Kote kanal irigasyon ki tap konstwi yo? Jounen jodi a ki sak pase ansanm ak yo paske si nou ka bay tèt nou manje gon seri de zòn fòk ke gen dlo k pou wouze. Jovenel Moïse ki te kòmanse konstwi yon pakèt kanal irigasyon. Apre asasina Jovenel Moïse ki sa travay sa yo devni? Epi nou kontinye ap ranse ansanm avèk pèp la, epi pèp la menm kontinye ap ret gade nou konsa nan je. Eee nèg sa yo merite yon ti bwa kale spesyal pèp ayisyen. E menm ekspòte nan lòt peyi. Humm toujou konsa. Si n kwape ensekirite a, nou kap fè sa. Li pa nòmal pou nou gen tout posiblite sa yo epi nou gen plis pase 5 milyon konpatriyòt nou yo ki nan ensekirite alimantè. Konsa, li bon pou nou sonje, nan kòmansman ane sa a, gouvènman an te lanse yon pwogram sou sekirite alimantè. Youn nan objektif pwogram sa a se pote yon repons rapid bay plis pase 5 milyon frè ak sè nou yo ki nan difikilte pou yo manje chak jou. Ok nap just desann bò pam pase nan usaid brote diri aletranje epi vin vide nan peyi a. Lè w tande yo di w yo pral rezoud pwoblèm grangou, se Taiwan ki pral voye ti diri a pèp ayisyen, ti ble a, ti luil la epi pou nou manje. Ou panse lajan sa, kòm etan done aktyèlman la, moun nan Nòdès, moun nan Nòdwès, moun nan Latibonit ap monte maswife w ap gade tè yo ki fann pèp ayisyen. Ou panse se kanal irigasyon ki pral konstwi? Ou panse se kanal yo k pral netwaye pou ke nou kapab plante? Ou panse se sa ki pral fèt atla? Ou panse se sa ki pral fèt ak lajan? Nou la pou nou swiv. Nou la pou nou wè kanmenm. Se yon gwo defi pou Leta, men nou gen konviksyon inisyativ sa a ap bay rezilta. Menm lè vyolans gang yo ki anvayi anpil zòn kote nou pwodui manje, Anpeche li devlope jan li ta dwe a. Enben touye gang nou yo. Mwen pa ka bliye travayè leta ki nan dwàn. Ok. Ki resi fè resèt yo pase de 3 pwen 5 a 11 pwen 8 milya de goud nan mwa mas la. Egzateman. Bravo leta. Men mande m ki kote lajan sa yo fè pèp ayisyen. Je ne sais pas non. Je ne sais p Heeyy Kòm Dabitid nan peyi Dayiti Se lè Bourik fin pase pou nap rele fèmen baryè Se lè gouvèneman sa fin desann Ou pral konnen Ki kantite dega Ki fèt nan peyi sa. Ki kantite lajan nèg sa yo gaspiye? Kòman yo vòlè, kòman yo banbile? Nou mèt rale kreyon make, pèp ayisyen. Se lè gon prezidan eli ki monte, ki deside fè refòm vrèman nan bwat leta ou pral konnen ki gagòt ki te genyen. Paske ou kapab konprann tout nèg ki tap rele woy, wi jistis, wi nou pral chanje sistèm patati patata, jounen jodi a yo tout nan pouvwa yo ap vòlè. Eske ou tande yo pale okontrè bagay yo vin 4 fwa pi difisil. Antouka, frè m ak sè m kap koute m, Nou mèt tann. Nou mèt rale kreyon nou make. Se apre gouvènman sa fin desann nou pral konnen ki kantite dega. Donk, si ke nou vle stope dega, si ke nou vle sekirite vreman nan peyi a, li pa lòt ke bwa kale, dechouke gouvènman sa, paske yo pa gen misyon vreman pou mete sekirite nan peyi a, si premye minis nan ka di nou, Tout moun pike manchèt ou anlè. Pike l anlè. Pa vini l ki pou sove l. An nou reponn avè m, pa vini l ki pou sove l. Pa vini l ki pou sove l. Reponn avè m, pa vini bandi a k pou sove l. Pa vini yo ki pou sove l. Kounye a fè l konsa, fè l konsa. Medam matmwazèl e mesye byen vini nan ayiti peyi spesyal oh my God oh my Godness heheeh bwa kale a antran dan legliz tou wi ann gad ti video sa ansanm. Se nan legliz la yo poulòp yo temwanye la pa pou ou chache rout ou ma sè ou nan lougawou epi wap beni swa letènèl ou manje tròp timoun hahaha gadon bwa kale mesye non bwa kale tout bon wi pèp ayisyen antouka janm toujou renmen dil ayiti diktati lapèl dèzanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura. Kakara. Mwen diw merci paske w tap swiv avèk atansyon merci pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco nap kwaze nan lòt video orevwa babay.